Senatè Youri Latortue pa fè wont sèvi kòlè. Lè ou son san benyen nan lavi, fòk ou aksepte sant ou frape moun. Konsa, pou sitiyasyon lavi ou chanje, yon bon pwochen va ba ou ti gout dlo pou netwaye anwo ou. Apre Prezidan Luis Abinader fin mete ansyen senatè a sou menm lis ansanm avèk chèf de gang Grenn Sal Izo, ebyen senatè a soti yon ti bout videyo pou fè n konnen fòk nou konsome lokal. Men kesyon k ap poze, Eske ze senatè youri latortue ap vann nou yo se ze poul peyi pandan l te nan palman an pèp ayisyen ki lwa l te vote pou te pwoteje pwodiksyon nasyonal la hum eske abitan gen aksè pou prete lajan lona menm jan avèk manman senatè a pou 40 60 80 100 tan. Humm medam matmwazèl ze mesye san kraze kò bilolo kongo deplimen ansyen senatè a tankou poul kazwèl nan kafou yo fè ranvo a. Wap la demen gon program wi devan primature bwa de pakat wi roch galet kiyè asyèt chodyè ebyen se sa pou genyen pou patisipe nan program nan pèp ayisyen. On ansanm de òganizasyon popilè ap prepare yo la a, gade non, pou yo al plati André Michel, pase sou Ariel Henry, depi se tèt k ap mal panse nan primati, demen si Dye ve. Atis envite spesyalman nan pwogram sa a, se moun Bèlè, moun Site Solèy ak lòt katye popilè yo. Pou plis detay, ou pral tande deklarasyon manadjè ansanm avèk animatè pwogram demen an, rete sou liy nan la. Nan komin il Avache, grefye tribinal la kenbe ti mennaj li, li wonfle l byen wonfle, donk li fè konnen se paske l ta sispèk ti mennaj la ap fè pye lejè sou li, malgre grefye a gen madanm. Ou pral tande deklarasyon viktim nan, jan ti pwovèb kreyòl la di, de kako Pa twòp. E se sou pawòl sa map diw byenvini, pandan map envitew rale chèz ou chita, fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelitew ak. pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w. Yon ti kont ayè e kont sa ki se te chouk bwa nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbrik. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Menm la apranm Menm la apranm pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Lè yon palemantè nan peyi dayiti di pèp ayisyen an se pou l konsome lokal. Map mande eske popilasyon an pa konsome lokal? Pwiske lwa yo vote yo pèp ayisyen se pou gangsterize peyi a plis e chak kote w pase jounen jodi a son gwoup gang. Donk nap konsome gang yo maten, midi e swa. Apre prezidan Luis Abinader fin frape ansyen senatè a mete l sou menm lis avèk yon seri de gwoup gang nan peyi Dayiti, Ansyen senatè a te soti yon videyo pou l di nou konsome lokal. Medam matmwazèl e mesye, ann tande l. Yo, Abinader fè flay tande, nap kontinye fè ze e m envite tout moun rantre nan pwodiksyon nasyonal la menm jan avè m. 3 senatè youri latortue ou nan pwodiksyon nasyonal hahahahaha anmreyy potem sekou. Senatè youri latortue nan pwodiksyon nasyonal enben senatè youri sou nan pwodiksyon nasyonal mwen kem touye tout ti poul peyim yo humm enben ok pwodiksyon nasyonal pa vre pa gen pwoblèm pa pa e si se pwodiksyon nasyonal ya oken pwoblèm senatè men pwodiksyon nasyonal sa senatè ap palem eskem ka debake nan lona menm janl te prete lajan sou non manmanl pou mal prete lajan sou non manmanm pou 50 ans. malgre manman m nan senkantèn, wi l ap fè santan. Epi se anba pouse bounda, anba gade nou redi pou m ap di se pèsekisyon politik, m pa deside peye lajan pou tout jounen ULCC lage de gidon nan dengwenn mwen. Se sa? Konsome lokal la pèp ayisyen. Kiyès ou ye? Eske popilasyon an pa gen volonte pou l konsome lokal men kesyon k ap poze eske m siyen Latortue? Kiyès m ye pou m debake nan Lona pou m al prete lajan? Kiyès m ye pou m debake nan bnc pou m al prete lajan? Humm Ann fin tande senatè a kap pase nou nan rizib. Lakay se lakay! Anh pi lolo kongo kase met nan men ansyen senatè a an nou tande l ansanm avèm. Senatè youri pa gon ayisyen ki pa ta renmen fè pwodiksyon nasyonal. Alèz mon frè! Alèz! Epa manti! Dèfwa m fin konn plante ti pòmdetè a men pou m ap achte sak angrè 700 dola, 800 dola m pa gen kòb la. I pè di. E pa senatè Youri Latortue ki te ka vin pale nou de pwodiksyon nasyonal. Ki pwodiksyon? Ze poul blanch lan? E sa k pwodiksyon an? O non non non non, e sa k pwodiksyon nasyonal? E pa li k ta sipoze ap vin pale nou. De fwa pèp ayisyen ou konn fin plante yon chou men akoz lapli pa tonbe chou a pèdi. Pa gen kanal irigasyon k konstwi non pou pèmèt nou jwenn dlo pou nou wouze chou yo. Epi se Youri Latortue sou tèt grenn ze l ap vann nou an. Konbe grenn ze vann nan peyi Dayiti epi l ap pale nou de pwodiksyon nasyonal. Ala traka! Mete pou gason! Pa gon ayisyen ki pa ta renmen manje ze peyi poul peyi diri peyi. Men Alèz. a ki sa nou pral fè l la? N t mande l, mande l a ki sa? Nou pa siyen Latortue. Nou pa gen aksè a kredi, ni nan Egzateman. ona, ni nan FDI, ni nan bnc. Wi. Nou pa gen aksè ak yo. A ki sa nou pral konsome lokal la? A ki sa pwodiksyon nasyonal sa pral fèt? Ban m ti limyè pou m konprann nou. Kòman nou siyen? Kòman w siyen Bilolo? Kòman m siyen mezanmi pèp ayisyen? Hein kiyès m ye pou m debake nan lona pou m di prete m 70 milyon m pral fè yon jardan heheheh pèp ayisyen monchè tap tèlman pran bwa heheheh m tap kòmanse konte bwa depi nan baryè lona pou jiska biwo santral la. A vle di, m t ap, yo t ap deplimen m e m pa t ap jwenn lajan. Pase lè yo fin deplimen m, yo t ap gade m pèp Ayisyen, yo t ap wè m lejè kon pay, yo t ap di m kounye a pote ak de nesans gran grann mwen. Kiyès m ye pou m prete lajan? Yo ap pale m de pwodiksyon. Ki pwodiksyon silvouplè? Adje, pale avè nou gason. Se moun kankou w yo ki gen aksè a kredi ki ka fè manman yo prete lajan, dè milyon, epi l ap remèt li nan katreven tan. Wi menm sil gen 80 lap remèt li nan 80 aprè men kiyès nou ye pou nal prete lajan kounye a youri ap pale nou eeyy m ta kenbe ayisyen m bat li nan tèt selman youri ap pale nou de pwodiksyon nasyonal gad eta latibonit gad jan diri chè nan peyi dayiti youri ap pale nou de pwodiksyon nasyonal ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Donk nou pa gen sa. Wap pale de pwodiksyon nasyonal men se biznis ou. Egzateman E promosyon lap fè hehehe kounya m tande wi sanksyon yo pran kont li se akoz de ti ze a ki ze hehe prodiksyon nasyonal men se kwa listwa pèp ayisyen. Eske ou janm te fè lwa pou pwoteje diri latibonit? Vwala gason! Ou di tout bagay nèt. Ki lwa l te fè? Ki pwopozisyon? yo te fè? Ki sa l te vote sou lagrikilti pou pwoteje kiltivatè yo? Yo pa t janm fè yon mèd non gason. Yo pa t gen tan pou fè bagay konsa non. Paske se kraze yo t al kraze, se brize yo t al brize, se vòlè yo t al vòlè, se konkou vòlè yo t al fè anba nan palman. Mo pa ba yo ti mo a. M pa bezwen di l. Aya fè pa w. Hein? E sa yo tal fè se konkou vòlè yo tal fè nan palman. Menm jan lòt la vini dènyeman oh la bank, dola, yo pete fyèl fò bank desann men pandan w te senatè ki pwopozisyon de lwa w te fè pou te stope bann eskanmòtè sa yo moun nap rele libanè yo ki kenbe tout richès peyi a nan men yo, ki kenbe nou nan gagann k ap touye nou. Donk, yo menm ki te senatè, nou te vote yo, ki sa yo te itil nou pandan yo te pase nan pòs sila? Chita la fèt chou l. Epi apre sa, ou on bann tèt pete, fanatik jiskobou, ap swiv yo, anmreyy, wi se entèl, y ap defann pèp. Ki pèp? Pandan l te senatè, wi, ki pwopozisyon l te fè? pou l te pwoteje peyizan an? Ki pwopozisyon l te fè pou ke diri k ap soti deyò, k ap rantre nan peyi a, donk diri k ap soti aletranje yo, pou yo vann pi chè pase diri nasyonal la? E konsa, ebyen, mesye k ap enpòte diri yo t ap wè nesesite pou ke yo envesti nan lagrikilti olye yo al achte diri a deyò. E sa k t apral pase? Men, nou kraze, epi kounye a la, n ap bwote diri Taywann, n ap manje l avèk apeti, n ap bwote diri Ozetazini, nyanm, nyanm, nyanm, se bon! Epi kounye a la, pwodiksyon nasyonal. Ala traka pou lave kay tè! Ala kote moun yo pran nou pou egare! Men se kwa listwa dan se peyi? Pale avè yo pou nou Bilolo. Ou gen depatman ki pi rich nan men w ki sa w fè avè l? Ou gen tout sa k posib pou yon depatman gen. Ou gen flèv, ou gen rivyè, ou gen dè plèn a nan pli fini. Latibonit bay kleren, meyè kleren nan mond lan. Yo rele l wonm agrikòl. Ki sa w fè? Èske w pwoteje l? Lwa latibonit se tchako se diri ki lwa ou fè pou pwoteje diri latibonit la ou pa fè yon merd gen min wòch gen min siman gen bra de mer gen anbouchur gen pwason gen tout kalite bagay gen mòn lapyè ki se marb kisa ou fè pou eksplwate richès latibonit. Non e gang yo konn kreye. Pa di yo sa e gang yo konn kreye e pa pwodiksyon gang yo fè wa tout peyi a gen gang. Gade ki valè senatè, depite yo ap sanksyone nan dosye finanse gang e gang yo konn kreye. Epi kounye a lè y ap di nou konsome lokal heheheeh ala traka pou lave kay tè wi mesye. Konsome lokal yo pa fon mèd non gason. Gade vale latibonit mezanmi gang pouse tout kote Ti bononm nan dènyeman la a k ap wè kòman l te kapab fè kèk kanal irigasyon, yon kanpankwa, wout ki t ap soti depi Gonayiv pou ale nan lòt vil pwovens, y mete dife ladan. Non si se pa mwen k pou fè l li p ap bon. Jovenel Moïse soti la tyourki vini ansanm avèk pwojè pou ke nou retounen ansanm avèk. endistri pou nou fè siman, rapidman l gen ta pran woulib. Tank yo visye. Si se pa yo k pou fè l li pa bon tandiske yo pa gen kapasite pou yo fè, yo ap detui lòt la. Epi kounye a la a konsome lokal. Mande m sa n ap konsome lokal la m pa konnen. Nèg la gen 3 grenn ze n ap konsome l lokal. Wi n ap konsome l lokal. Ala traka pou lave kay. Enben si sa se pwodiksyon nasyonal. Mwen m di w m ap manje tout ti poul peyi m yo. Ala kote nèg yo odasye papa e nan peyi dayiti. Yo stipid vre, yo pa fè anyen. Yon depatman rich ki gen plan sekirite kounya la ou kite sekirite ou gentan nan pwodiksyon. Ala kote gade chat de pye papa se peyi dayiti. Kounya l gentan kite plan sekirite a wi. Li gentan kite plan sekirite a, li gentan nan pwodiksyon nasyonal. Ha ha ha! Mse, e konsa pou nèg fini? Li gentan kite plan sekirite a, Bilolo. Nèg la di w li gen plan sekirite pou le peyi, l ap mache fè fòmasyon, etsetera. E tandiske men la a nan Latibonit, moun ap mouri, men la a nan Latibonit, polisye ap mouri, men la a nan Latibonit, gang Gran Grif ap manje moun, divès baz, kokorat san ras, batay. Epi ou pa ka aplike plan an nan depatman w non epi ou pral aplike l nan 9 lòt depatman nan peyi? Pa pran nou pou ti sina, senatè, fò pa konsa. An pa konsa senatè. Epi kounya la ou tande Abinader fè flay ki kote fè flay la la? Kote w non monchè? Kote yon lòt moun li ka fè flay men pa ou? Mezanmi. Pwodiksyon nasyonal wi. Ou kwè gason. Nèg yo pa fè anyen pèp ayisyen. Yo pase tout tan yo ap ranse. Imajine w yon nèg ou vote l pou l al reprezante w bò kote prezidan, ou wè l nan manifestasyon. L e pa vle fò l. Mwen defwa m ta kenbe popilasyon an m bat yo nan tèt sèlman. Paske m pa ka vote w antanke senatè pou al reprezante m epi m wè w nan lari a, manifestasyon manch long, fòk prezidan ale. Men se kwa listwa? Pou nou tout sa nan w palman epi se yon sèl grenn nèg ki pwoblèm yon peyi? Sèl grenn nèg la k pwoblèm peyi a? Lè lòt la t ap batay pou wè kòman li ta kapab pouse karavan chanjman, nou menm ankò n met avèk oligak yo nou kraze l. Wout ap fèt, nou boule machin. Batay pou ke gen kèk zòn ki gen elektrisite, nou mete dife nan poto yo. Epi jounen jodi a nap vin pale moun de pwodiksyon nasyonal. Ala traka o papa. Fini non gason. Jounen jodi a pwoblèm ou avèk dominiken se bagay ki gate pou do. Wi nou Exactement. renmen pwodiksyon nasyonal, men ki jan ki lwa w te janm fè pou te ede jèn antreprenè ki ta anvi envesti nan pwodiksyon nasyonal? Ede? Anyen. Ede? Ede nan kisa gason? Nou pa ede jèn. Ou galil wi. Se ouvè mounda machin epi bay galil wi. Kenbe sa, brase lavi w toujou. Pase m pral nan eleksyon. E konsa yo fè mouvman wi. Ki jèn? Bay jèn lajan pou pwodiksyon pou ede. Ki jèn yo pral ede? Sèl fason yo ede jèn se galil la. Ou pa wè tout ti jèn kounya la? Se ti galil yo, ti sapat yo. Epi yo se mafya epi lot semèn yo atis. Anyen. Ok ou son ayisyen du peyi, son dominiken ranse avek nou youn se avek nou tout li ranse, men jounen jodia la m pa konprann ou wap di nou ann fè production national a kisa nou pral fè? A de ran dan nou. A de ran dan nou a fatrak nan peyi a. A lajan l te pran nan ona lap separe ban nou. Wi avèl wi nou bay fè pwodiksyon nasyonal la gason. Ou konnen byen pwòp ke dwann peyi Dayiti se la chasse gardée des Cyrano Libanais. Ou janm leve ti dwèt ou pou di bon ou ap pwoteje jèn gason ki vle envesti lakay yo? Ki kote gason? Bon yo ap touye w. E yo k ap touye w anvan wi. Bon e boukliye sistèm yo ye? Adje la vie sa. Bon se boukliye sistèm yo ye epi yo pral pwoteje w? Ki ou yo pral pwoteje? Tu es qui? Ou siyen Boulos? Ou siyen APED? Ou siyen Bosan? E pa Joseph ou siyen? E pa Pierre Jean Baptiste ou siyen? A la traka papa epi y ap di w pwodiksyon nasyonal. Mande misye sa derandan ou pral fè l ou pa konnen. Atò pou youri pase senatè latibonit mesye atò jiska prezan pou pa gen ase de machin ki pou raboure tè ki kapab plante diri jiska prezan peyi sa ti bout pyel se tchic tchic tchic epi pwodiksyon nasyonal ala traka pou lave kay tè. Wap mete a dispozisyon yo lajan pou yo fon bagay? Ki kote? Come on man! Sèl fason pou yo met lajan disponib gason e lè yo pral kraze wi yo bay nou chak mil goud epi vle pa vle fòw la ale jojo dòmi deyò e sa e konsa wi yo met lajan disponib la e pa nan pòch yo non e oligat papa yo k bay lajan pou kraze pou brize epi kounya la pwodiksyon. Demen maten la a, m ta antre nan, nan, m pa konnen nan, aransò, nan moru. Ehh! Po tèt ou patap gen kote poul pran bal non heheeh yo tap manje w garçon yo tap fè w tounen moru yo tap fè w tounen aransò epou lè w fin tonbe a ou konn sak grav menm senatè sa yo ki te la pou te pwoteje w la yap fè mach mayo blan repoz anpè Bilolo. Epi yap pale nan laprès. E nou swete lajistis pran responsabilite l. Otorite yo pran responsabilite l. Depi w gon moun ki mouri, on gwo dirijan vini di w, otorite pran responsabilite l, pa okipe li konn kiyès ki touye w. On bagay konsa l ye nan peyi Dayiti. Nan sousi si m pa gen grenn nan bounda m, siye y ap fè touye m. Egzat! Se pa ze peyi non gen. Humm. Se poul blanch wi. Tou wi. Humm. Humm. Nou gen kochon nou gen kabrit nou gen tout bagay jodi wap pale de production national kou pran kou a. Humm. A monche. Bon ta fè n sa. Humm. Adje gason se konsa wi yo ranse avè nou pa bor isit. E konsa wi yo ranse avè nou. Production national. Epi ze blanch. Men ze poul peyi a menm sa l ye. Pwodiksyon entènasyonal? Hein. M gen 5 manman poul pèp ayisyen. Senatè a touyem lèl dim pwodiksyon nasyonal epi m wè yon pakèt ti poul ki pa menm pou nan kòk menm. E pa akò hein. Se dòmi yo dòmi epi yo vide ze. Hehehehehe. M raplem pèp ayisyen nan epòk tonton makout. Epi te gen 3 madan Sara k t ap soti an pwovens ki prale Pòtoprens. Pandan yo nan wout, epi machin pran pàn, men w konnen. Kote machin nan pran pàn nan, epi gen moun ki rete nan zòn nan, ou konnen. Nou se moun ki vrèman renmen ede moun, senpatize nou, etsetera. Kote machin nan pran pàn nan te gen yon kay tou prè a epi peyizan yo mande yo kote pou yo dòmi an atandan pou yo leve pàn machin nan nan demen maten pou yo ale. Men, sèjan an ki te nan machin nan pèp ayisyen, twa medam yo te nan tèt machin nan yo t ap pale, twa kòmè. Epi, li wè chak medam yo avèk yon panye ki vid. Sèjan wè twa panye yo vid. Lè medam yo ap desann, pèp ayisyen, yo desann ansanm avèk twa panye. Epi, sèjan te desann tou, yo ba yo kote pou yo dòmi. Sèjan dòmi nan yon chanm, twa medam yo dòmi nan yon chanm. Humm epi ze se kitip kitip ze ap tonbe heeyy ze tonbe ze tonbe ze tonbe epi gen youn ki di ma koma w fini li di non m poko fini non m poko plen humm humm humm lap pouse toujou hehehehe humm medam yo fin plen panye yo pèp ayisyen nan demen maten bonè. Ou konnen te gen timoun nan lakou a, yo bay timoun yo kòb pou yo al achte pen ansanm avèk lòt engredyan pou yo mete nan ze. Yo fè yon bèl chodyè ze fri ak pen, tout moun nan lakou a manje, sof sèjan ki pa manje, l di l pa manje ze ditou pèp ayisyen. Li pran ti pen an tou sèch. i manje. Kòm i te gen zaboka, i manje a zaboka. Donk, enben se konsa, ti poul youri yo ponn, se, m, m, m al pou konti senatè a pa ponn tou. M, m, m, epi nan demen maten l di nou, Konsome lokal. Ok senatè. Pad pwoblèm. Frèm ak sèm kap koutem, ensolit nou pou jounen jodi a, gade imaj sa. Gade l byen silvouplè. Silvouplè, mes chers diaspora, m pa, m pa, m pa fin twò bon nan anglè a. Medam sa, madan kisa l ye silvouplè? Hein Madan kiyès dam sa ye m ta renmen nou kite kòmantè pa nou li byen epi kounya kite kòmantè pa nou di m madanm sa madanm kiyès li ye e la map konprann achte rad nan pèpè pa fasil. Achte rad nan pèpè pa fasil pase m pa ka konprann. Ki sa k ekri nan mayo madanm nan? Donk madan kiyès li ye? Madan kiyès dam nan ye? M pa ka tradui non men kite repons pa ou nan kòmantè a di nou. madanm kiyès fi sa ye. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Medam, matmwazèl, se mesye yon ti rankont ant esklav epi kolon te fèt humm ti konpran. Genyen premye minis Ariel Henry ki anonse li rankontre ansanm avèk nouvèl chèf BINUH an nan peyi Dayiti ki se Maria Isabel Salvador. donk nan rezidans ofisyèl BINUH. Pandan rankont sa a, yo te bwè ti te, Premye Minis Ariel Henry te felisite l, li te felisite Premye Minis Ariel Henry pou lansman pwosesis elektoral, wè sa m di w la, jan ke li arive reyini yon pakèt moun pou dyalòg, ti konpran. Ebyen BINUH fè konnen rankont sa a ebyen li te santre sou sitiyasyon peyi Dayiti. M ap raple nou Maria Isabel te rive nan peyi Dayiti nan dat ki te 16 avril e se te minis afè etranje Jean Victor Généus ki t ale chèche l nan ayewopò Toussaint Louverture chante Bienvenue pou li epi menm jou sa pèp ayisyen Li te tou rantre an fonksyon, nou mèt tann, donk nan jou k ap vini yo la, li pa etonan l fè ti twit li met premye minis pa l. Ann rete la. Medam, matmwazèl e mesye, sou chimen nou, nou te gen chans kwaze ansanm avèk Team Pat Tomat. Donk se yon gwoup militan ki nan la, ki toujou nan lari, yo t nan tout sòs pèp ayisyen quand il s'agit de sòs manifestasyon. Donk yo prezante devan laprès, sanble gon pwogram ki pral fèt, Mwen envite w tande yo avèk anpil atansyon. Josiane vin di yo nou vin envite nou gwo sitin kap fèt devan primati a. Si yo estime jan yap viv la yo alèz yo pa bezwen vin nan sitin nan. Si yo estime jan bagay la ap dewoule a se Ariel ki pou soti pou tiye yo pou detwi lavi yo, nou envite tout katye popilè yo, tout moun, tout kote, nan tout kwen de peyi a vin patisipe nan gwo sitin sa kap fèt devan blòk Ariel la pou nou al denonse yon ansanm de bagay kap fèt anndan peyi a ki pa bon. Lè w ap gade sa kap pase anndan site solèy. Yon ti lapli tonbe, tout kay tout moun yo anvayi a dlo, labou, bourik lekòl pa jwenn netwaye, pa janm fèt. Ansanm katye popilè se menm bagay la k toujou rive. Lè w gade sa k ap pase anndan Pòtoprens, Ariel Henry yon pakèt vakabon pran peyi a an otaj, yo deside mennen peyi a kote nou pa vle mennen l. E sa fè n ap di popilasyon an, demen si Dye ve, popilasyon an gen pou devwa vin kanpe devan Primati a, vin kanpe a ansanm de moun, ansanm dòganizasyon yo pou n al di Ariel Henry, Abò Arab di sètase. Nou pa ka sipòte sa ankò, pase fwa sa a, sitiyasyon nou pa ka kontinye al konsa. Bon, nou konnen deja pèp ayisyen, pa gen anyen ki chanje sou solèy peyi Dayiti, toujou menm diskou a, donk popilasyon an, nou envite, nou pral boule kawoutchou devan primati, lapolis pral tire gaz, bon, m gen tan ap fè rezime a wi. Ban nou sa k ap pase a kounya. Sitiyasyon nou pa ka kontinye al jan l prale, pase nou pa gen dlo potab pou nou bwè, nou pa gen lekòl pou n ale, nou pa gen elektrisite, nou pa gen sant sante, nou pa gen anyen anndan peyi a. E poutèt sa, nou vin di popilasyon an, demen si Dye vle, mache ak a bòl ou, mache a chodyè w, mache a kiyè w, mache a recho w, mache a tout bagay ou konnen ki ka fè manje, Pou n al fè l devan Primati a, paske se la n ka rete, se la k gen sekirite, se la k gen tout bagay, men se la pou n al abite. Pou n al abite la, fò nou gen bagay pou nou manje, fò nou gen chodyè pou nou manje, fò nou gen asyèt, fò nou gen gode, nou gen tout bagay nou, nou gen anbrade pakat nou tou pou n al dechouke vakabon anndan Primati yo ki kenbe peyizan an otaj epi dikdantan. Gon bagay ou bliye di wi, ou bliye di Imach ak Apòt, Wi ti kabann oh padon. E prezèvatif pa ladan paske nou se kretyen e vyann nan vyann pou nou fè l a la traka pou lave kay tè ann ale non gason ki dènye mo w. E sa k fè demen si Dye ve, apati de dizè di maten, n ap tann tout katye popilè yo, n ap tann Site Solèy k ap pase mizè nan moman aktyèl la avèk labou, dlo rigòl, pa gen santitre pa gen anyen, n ap tann tout moun sa yo. N ap tann tout moun Dèlma 2, n ap tann tout moun Tokyo, tout moun Dèlma 6, Tout moun tout kote pou n al di Ariel Henry fwa sa aba Ramdi sètase sera seta nou menm nou pa nan yon diskisyon avèk Ariel ankò Ariel si pa gen lòt bagay pou fè se lage pye w paske nou pa ka sipòte w ankò nan tèt peyi a mèsi. Waww ebyen demen si Dye ve sanble ap gon bèl pwogram devan primati se trè trè enteresan garson men moun site solèy moun bèlè se yo menm ki atis envite Moun sa yo sipoze vini an foul nan pwogram nan. Ala traka pou moun nan katye popilè. E ou menm sitwayen poukisa ou prezante devan laprès? Gon grenn bagay pou konnen ki enpòtan pèp ayisyen. Ou wè chak fwa ou te sòti nan lari, ou te bay sa w kòm aksyon oubyen ou te poze aksyon pou w te poze a, ou pa t ap jwenn nèg k ap vann lèt la moute lèt la sou do w. Ou pa t ap jwenn menm nèg k ap vann gaz yo pa t ap monte gaz la sou do w. Ebyen, sa w pa konnen, ou pa konnen ke se yon sosyete dyòl ansanm ke yo ye. Nèg k ap vann lèt la se li menm ki nan kesyon achte gaz la. Nèg ki nan achte gaz la se li menm ki nan kesyon achte dola a. Nèg k ap planifye, ki te konn fè ansanm, fè afè ansanm avèk dilapidatè fon Petro Caribe, se yo menm k ap planifye tout mizè nou, tout bagay yo melanje avèk nèg sa yo k nan gouvènman an. André Michel, Marjorie Michel e e e Sorel Jacinthe, Rosemila Petit Frè e e e e Jean Tolbert Alexis tout nèg sa yo se yo menm kap planifye ansanm avèk Ariel Henry avèk nèg yo pou planifye mizè nou pou planifye lamò nou pou planifye efondreman Ayiti jodi a li enpòtan nan batay sa ki pral fèt la e sak fèm di pa gen kesyon matuvi pa gen kesyon pede moute desann kouri desann dayè nèg yo gangsterise tout kote Nèg yo gon to deflasyon ki a 52 pousan sou yon moun pa mouri jodi a la grangou nan lari se paske pèp ayisyen son nasyon ki gen fyèl nèg yo planifye lanmò nou mizè nou anndan primati a nou di pèp ayisyen jodi a mobilizasyon se mobilizasyon plante pikèt plante pikèt la vle di lè w plante nou kote se la l rete se la nou pral gen Pou n fè tout sa n ap fè. Se la n ap fè sitin, se la n ap fè rasanbleman, se la n ap fè manifestasyon, se la n ap fè tout sa pou n fè devan Primati a yon fason pou ke pèp la li menm, li konnen ke moun k ap planifye mizè l yo se la yo ye pou yo vin kanpe, pou yo manifeste, pou yo pote revandikasyon yo kont moun sa a jiskaske nou fè aksyon pou n fè a. Nou poze sa pou n poze kòm an. Nou di tout sa pou n di yo pou n jwenn rezilta. Se sòti avèk. Bwade pakat nan men nou, se sòti avèk biswit leta nan men nou, se fè nan men nou, se bonm nan men nou, se asyèt, se gode nan men nou, se kiyè nan men nou, tout sa nou konnen ki ka bon pou nou, ka pote pou ba nou rezilta, jodi a se sa yo pou n gen nan men nou. Oh ok bwade pakat, biskwit kreyòl, biskwit leta? M pa tande byen non, antouka biskwit, bòl ak kiyè, sè note mon frè, sè note. M espere se pa bagay moun nou pral kraze. Men se tèt k ap mal panse, gade nou n ap ba yo bwa de pa kat. N ap foure men nan pòch yo pou n pran lajan manje, se sa? Sa k ap kouri n ap lanse biskwit Leta dèyè yo. Waw, pwogram nan ap bèl, hein! Pwogram nan ap nice. Bon bagay, bon bagay. Ann avanse non gason. Nan batay pèp la annatandan, pa gen bann, pa gen rara, pa gen tyòk sawonn, paske pa gen machouvi, pa gen danse. Se rezilta n bezwen. Se fini n bezwen kidnaping nan fini nan peyi a. Se fini n bezwen ensekirite a fini. Se fini n bezwen pou ke kidnpouve sa yo rele phtk a pa kontinye tiye pèp la. Se vle n vle. Blan ke Ayiti se yon bout tè ke zansèt yo te fè sakrifis pou yo ba nou, se yon byen komen, nou pa ka lage l ba yo. N ap kontinye batay la e n ap di tout wilibè, tout politisyen tradisyonèl ki panse jodi a yo ka vin fofile antre pa anba, vin pran batay pèp la pou y al dèyè swa pòs ministeryèl, pòs direksyon, yo p ap kapab. Paske baliz la, pèp la ap tann yo nan lari a. Paske menm yo menm ki konn ap di Jovenel Moïse, Pa gen dwa moute gaz la. Jodi a se yo kap moute gaz la. Menm yo menm ki te ap di Jovenel. Yo tout gen zanmi nan pouvwa a. Yo dou Ariel se zanmi yo. Genyen k dou Ariel se doktè yo. Genyen k dou Ariel se moun pa yo. Genyen k dou yo gen moun tèl kote. Yo pa janm pale. Men kisa Jovenel Moïse te fè nou te konn ap pale? Kisa k fè? Ki rezon k fè jodi a m pa ka jwenn nou bò nan lari a bò kote m ap di si n pa voye l ale l ap mouri o? Poukisa chante sa pa ka soti nan bouch nou ankò? Ebyen. Se pou n di w, nèg yo se paske yo pa t jwenn manje, se paske nèg yo pa t gen pòs ministeryèl, se paske nèg yo pa t gen pòs direksyon ki fè yo t ap goumen, men nou menm ki konnen jodi a Ayiti bezwen delivrans sa, Ayiti bezwen soti nan sa l ye a, ebyen baton k bat chen blan an, se li k ap bat chen nwa a, randevou kase, demen mèkredi 19 la devan primati. A dizè, dizè di maten nap tann tout moun pou rasanbleman an kontinye. Jedi, dizè di maten nap tann tout moun, se sak rele mobilizasyon plante pikèt jiskaske nou jwenn rezilta, nou voye papa chèf gang nan ale, retire yo nan peyi a pou ke Ayiti rale souf lap rale a. Mèsi. Dume Reginald 2 Challenger Popilè. Vwala medam matmwazèl ze mesye ou tap tande deklarasyon Animatè pwogram demen an kap gen pou fèt devan primati. Pa bliye mo dòd la, ebyen pou patisipe nan pwogram sa, wap bezwen bwa de pa kat, wap bezwen tablèt leta, wap bezwen asyèt, wap bezwen chodyè. E ou menm patizan prezante ou kiyès ou ye, ebyen ki okipasyon ou genyen pou pwogram demen an. Son pakèt politisyen rat do kale, son pakèt konze ki toujou pran diskou nou. ki pran fòm nou, ki toujou dezoryante batay nou an, pran l, mennen l bay peyi enperyalis yo, mennen l bay ajan, mennen l bay gadyen, mennen l bay mèt sistèm nan. Jodi a, nou vin di popilasyon an, jèn gason nou wè k ap fè konferans atravè tout peyi a, jèn fi nou wè k ap fè konferans atravè tout peyi a, se de jèn fi, de jèn gason ki met tèt yo ansanm, ki deside bay vi an olokos, ki deside mete tout enterè mesken, tout enterè gwoup de kote pou yo di Ayiti dabò, Ayiti avan. E jodi a, Nou di tout jèn gason ak jèn fi sa yo ki deside bay vi an olokos pou vin devan popilasyon an, nou di popilasyon an, ou dwe pran baton pelerinaj ou, ou dwe kontinye batay la, ou pa dwe kanpe. Paske jodi a, lè batay la pran chè, ou p ap jwenn yon pòt pawòl abolotyo, paske n konnen nouvèl estrikti André Michel la, se òganizasyon abolotyo, se André Michel ki pòt pawòl òganizasyon abolotyo, ou p ap jwenn yon gwo abolotyo, yon gwo chat, yon gwo konze tankou André Michel, ki pral chita nan gran otèl yo, ki pou di konferans, ki pou di lekòl, ap fèt, nan nwit, pou dezoryante batay wa, pou kraze batay wa. Ou pap jwenn de seri de gwo konze, de gwo vòlè, ki pran fòm nou, ki pran diskou nou, ki se ajan sistèm nan, kap dezoryante batay la ankò. Nou menm ki la, paran nou, sè nou, kouzen nou, kouzin nou, pitit nou, matant nou, se moun yap kidnape, se moun yap boule kay yo, se moun yap tiye, se moun ki nan mawon, jodi a, nou deside bay vin an olokos, pou nou di popilasyon an, Lè a rive! Twonpèt la sone! Pa gen kouri agoch, pa gen kouri adwat, pa gen moute desann. Nou pral plante pikèt devan kay Ariel. N ap manje, n ap bwè, n ap dòmi, n ap danse, n ap kouche jiskaske nou dechouke Ariel paske masak yo, se Ariel, kay k ap boule yo, se Ariel, grangou yo, se Ariel, mizè yo, se Ariel, polis k ap mouri yo, se Ariel. Yon sèl fason w gen pou w delivre tèt ou, se leve kanpe! Menm jan, a la manyè de katemesis, dechouke Ariel pou w ka sove tèt ou, pou w ka sove fanmi w, pou w ka sove pitit ou. Nan sans sa, nou di popilasyon an, batay la deklannche. Nou di Andre Michel, Wayan! Nou di Majorie Michel, Wayan! Nou di Ariel Henry, Wayan! Kòm Andre Michel te di w, mobilizasyon pa ka pran nan peyi a, Majorite di w, mobilizasyon pa ka pran nan peyi a, nou pral wè sa nou menm. Popilasyon an di, fwa sa a, pa gen moute desann, y ap kanpe devan Primati a pou yo dechouke w pou jiskaske nou jwenn yon gouvènman ki ka reflete dezidata nou, ki ka pran ka nou an men, k ap ba nou sekirite, sante, lojman sosyo, manje, edikasyon. Mèsi laprès. Vwala, nou konprann, donk se tip sa a ki manadjè pwogram demen an, pèp ayisyen, ou kapab wè se li k monte fè plis pwomosyon, se li k manadjè pwogram nan. Pa gen pwoblèm non gason, donk Pèp ayisyen nou tout envite sou pa la mezanmi sa pa gadem antouka pa bliye mache ansanm avèk bwa de pakat, chodyè, kiyè, wòch ou pase pral gen koze demen depi se tèt kap mal panse nap flanke yo bwa de pakat e non sèlman sa tou nap foure men nan pòch yo poun jwenn lajan poun manje. Medam matmwazèl se mesye ebyen ayiti ensekirite genyen gardy milien ki se grefye tribinal ilavach ki kenbe ti boubout li pèp ayisyen li woulel anba makak paske li kwè mennaj li ta ap twonpel etandiske li gen lòt fanm nan vil la pou plis detay ann tande deklarasyon Li komanse banm kou nan figi ui. Oh Oh Li mande w konbyen nonm ou gen sou li Ou di sèl li epi lap baw kou nan figi w. M di oh Gadji wap touyem wi Nan nan nan mwen si sove. Podyab Lèm wè ti sove anba men gazi m kouri kasèt la lèm rive m di gazi pa touyem non li dim jodia map resi touye w Ketly li pran vè li lage fou kout vè fou kout vè li banm kout vè nan tèt banm kout pye anba ti vant mwen. Atò pou yon fanm ou renmen epi pou kenbel wap kou kon. On fanm ou di w renmen w prèske pete je l, on fanm ou di w renmen epi w ap kout pye anba ti vant. Talè, gason ede m konprann nou gason. On fanm ou di w renmen w ap kout pye anba ti vant li, mèt vant li ka vire devan dèyè, apresa e ou menm ankò k pral di manman milèt. On fanm ou ou renmn ou preske pete jel anba move kou ou met sanl deyo epou hee hee hee adjee adjee Bondye fem toujou fe respem ou fe respem papa ayy m renmen bay tanm tire kou sou moun. Hehehehehe kotem gentan pou atò m pral gon gason m pral nan goum avèw eeh ret a distans ou ko a wòch rete matche kounya la pou wap gade je w manke pete nèg bat ou oohh. On ti la dousè. Men gason silvouplè m pa konprann. Nèg la ka gen madan marye l kareman. Gen madanm nan kay wi. Epi ou menm se sèso w ap pran nan relasyon. S on ti sèso w ap pran nan relasyon ou pa vin sou rete. Nèg la p ap kite madanm ni pou l marye ansanm avè w. Epi kounya la ou menm wap defann ou pou wè kòman swa yon moun mete w nan kay met bag pou ou bay tout fanm renmen bag epi tonbe fè jalouzi pandan lap plip plip tout lari a sou madanm ni epi jou l konnen madanm ni fon ti pa chat m pa kache di w se kòmsi se tout fanmi l madanm ni te fizye men nou gason pèmèt m konprann ede m konprann pati sa silvouplè. Ou nan kad mennaj toujou? Ou pa marye avèl tout sa? Non. Senpleman li rete ansanm avèk yon fi, fi a pèsiste m. Fi a di konsa lap voye poudre m, lap tann kout poud pou mwen. Kounya la li di m konsa m pral fè sòti pou ou wi, pou m voye gadi pou ou. M di e vre? Kounya la li di m wi. Kounya la nan sam, nan dimanch aprè midi, li vin lakay la l pa jwenn mwen, lè l vini m al otèl Riyama avè li. Li tirem kou sa yo. Fi a voyel vin touyem. Fi a k voyel vin touye w cheri. E ou k pou kite nèg la humm e ou k pou kite wi koman fi voye touye l an ou pa voye e misal touye fi a tou hahahaha ala traka e pa ri m ta ri non an ma on nèg epi nèg la vini li ouvè manba souflèt epi m pral konnen se fi k te voye nap kase met nan men nèg la. Lot semèn m pral fè jido tande sonje m te di nou sa. Yon avril vin touye m. Non l se Gady kòman? Gady. Gady Milien. Kisa kisa l fè kòm travay? Ki ki nan ki domèn li ye? Eee grefye. Grefye. Hehehehe Koman neg la fe grefye tribinal epi lap fann fi a anba move kou konsa? Epi fò jwenn li nan tribinal la byen serye kom gen grev. Epi kounya la, lè ke yo rele lan jijman, l pral di konsa, li pa konnen ki lè l te tire kou sou fi a, s on ekspedisyon yo fè l, humm, èske w wè de betiz nan w peyi, mesye? Pye gen pye, nan tribinal Vilavache. Aksyon sa a pase maten an oubyen ki lè? A 8, 8, 9 è. Aprè midi. Misye konn abitwe bat fanm epi wal anbal? Ah non ma chérie. Ou pa renmen tèt ou. An m konnen gon gason ki abitye bat fanm epi m renmen m pral antre anbal? Poukisa map priye pou li pou li chanje? Nou pa pridan non mezanmi. M konnen gon gason ki konn ap joure fi nan dèyè epi m renmen m pral antre anbal? Enben pam nan k pi santi bon. Hum ala traka papa. Li konn abitye bat fanm deja. Humm ou te vin pran woulo paw la fò nou pa konsa medam fò nou pa konsa depi wè nèg la abitwe bat on fanm ret kay manmann manman pa pral ranmase w kèlkeswa nivo sajès ou te vin gen an papa ret kay manman w paske w ka toujou vann zouti w men w pa bliye met yo rete kay granmoun ou ap bat fanm epi mwen m pral antre anba w poukisa? M pral antre anba w poukisa? An sa abitid li gen nan bat fanm epi ou menm w al chwazi antre anba l? M gentan gen 1 an a kèlke mwa ansanm avèk li. Wi, m ri lavach. Gran sèl mwen ye. Gran sèl ke w ye men e ou konn abitye viv eksperyans sa yo deja pou w wè ke li te gari se sa? Gadi? Gadi konn ap leve men sou li deja? Non Gadi pa konn leve men sou li. Gadi te fè yon dega lakay la ke pou l te al tire kou sou li men nou di Gadi lakou sa pa konn mennen gason nou pa konn mennen gason ladan l pou gason vin tire n kou non. Si w wè w bezwen tiye fanm nan pran fanm lan w al nan raje w al tiye l. Men yè aprè midi li te tande sa m te di l la, li tande, li konprann tout pran fanm lan la tiye l nan lèmen mèt. Yè aprè midi? Yè aprè midi. Wi. Sete? Uitè. Li te kontan uitè? Uitè. Ok. Men an bòlòjik, ki sa l repwoche madam nan menm? Bon, nou pa wè l, nou pa tande l. Nou pa wè l pase senpleman li fin touye fi a la, s on lòt mesye ki vòlò fi a l al mete l lopital. Li, li, li, li arive li siv mesye a. Lantre lopital la yo jwenn fi a blayiz sou yon tab, li sou yon lòt mesye k fout li yon kout pye l tonbe, kounye a menm kote a la medam yo menm yo rele lapolis. Aprè yo voye ba yo ban nou. Yo di n li mouri pase pou jan n wè l la nou wè se moun ki mouri li ye vrèman vre. Manman m di n al chache pitit la mennen ba li, mennen mò a ba li. Èske w konfime pou nou ke lapolis te kontra misye men yo pa rive arete l? Wi. Sa k pase menm? Li chita anba galri lakay li, li di li gen zam tou. Li gen zam, l ak koulin li nan men l. Nou pa ka arete l. Men pou kounya la nou pa konn kote li ye? Li lakay li. Antanke fanmi li. Alatraka. A la traka! E madam nan la ki viktim nan ki kisa lap mande menm? Kisa nap mande? Jistis pou nou manda Dady. Humm antouka pèp ayisyen ou ka konprann pwoblèm yo anpil nan peyi dayiti. Byen vini nan ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete humm anpalan de pwodiksyon nasyonal pèp ayisyen èske ou raplew Deklarasyon sa a, kredi a tè plat? Bank Nasyonal Devlopman Agrikòl ou pa konn kote dife ap soti. M t oblije di bon, ban m fè yon kanpe kredi a tè plat la. Apre m fin pase ennan. Mwen reflechi m vin di, Long pèp ba w pouvwa, li pa ba w pouvwa pou vin ret ap pèsonn, li ba w pouvwa pou vin ret avè l, paske se li ki ba w li. E se lè sa a, si n sonje lè m pale 15 oktòb 2019 la, pale sa a te bay anpil pwoblèm, men An novanm mwen vin a slogan an mwen di nou ti rès la m pran desizyon mwen di fòk kredi a tè plat la mwen retounen avè l ankò konnya gran nèg la vin on ti jan ledma avè m konnya li rele direktè kabinè a pou l di l apa m tande prezidan tounen a menm bagay la ankò m di di l si l fouye bouch li nan sa. Map arete l. Bagay yo pa fasil. Bagay yo difisil. Kote m ye a m pa ka di nou sa map sibi, sa map pran men bagay yo grav. Lè w deside. pouvwa ke gon kategori moun ki te ba wou l pou retounen l ba wou, ba yo, bagay la pa fasil. Men, Bondye devan, nou dèyè, pèp la devan, nou dèyè. M konnen ke sèl chwa ke m genyen paske m pa gen 2, se sa ke nou te vote m pou li a fò m tounen l ban nou. E se pou sa M pran desizyon ane sa a pou mwen mete sou pye jan nou konnen an 3 gwo kokennchenn kredi avèk konkou ona ke piblikman m ap remèsye staf ona a sou dwat la la a e m ap remèsye direktè jeneral la pou jefò nou paske m pa t dekouvri si nou gen tout kapasite sa a men lè. Mwen wè dènye ONAFEM ki t òganize isit la, kote 2026 fanm te soti ak chèk yo. Jodi a gen plis pase 3000 moun ki la a, k ap soti ak chèk yo. Chapo pou nou. M mande yon gwo aplodisman pou ekip sa a. Lè w ap sèvi pèp la, se lè sa a. ou jwe wòl ou paske lè ou pran desizyon pou pran yon djòb leta ou pa pran desizyon pou pran djòb leta pou vin sèvi tèt ou ou pran desizyon pou pran djòb leta pou vin sèvi pèp la e se pou sa lè m te pran desizyon pou m te kandida a la prezidans m konnen jodi a mwen gen anpil zanmi. Mwen gen anpil fanmi ki genyen desepsyon pa yo paske Jovenel Moïse prezidan yo pa gentan rich mwen m di yo sa si yo tap tann se te mwen menm ki tap rive prezidan m vle pale ak ke fanmi ke zanmi pou yo konnen se pandan m prezidan pou gagòt te vin fèt apre 3 zan l pa fèt. Nan ti rès ki rete a, men mèt li devan m. M pa t gen kontra a pèsonn. Mwen te gen kontra avèk moun ki te mache nan solèy, ki te mouye lapli, ki te vin lage yon bilten nan yon bwat pou te vote m. Se avèk yo m gen kontra. Moun ki pa moun yo, moun yo bliye yo, moun ke yo imilye yo, se avèk yo m gen kontra. E se pou sa ke m M pran desizyon sa yo. Se de desizyon ki difisil, men yo mande anpil kouraj. Desizyon tankou desizyon m pran pou m konstwi ayopò Jeremi, mwen konn gen moun Jeremi ki la a, desizyon sa yo pa fasil, men lè w pran yo, yon ayewodwòm depi ke peyi a, avyasyon. dekouvri dan le mond e depi lèzane 1918 avyon ap desann an Ayiti pis daterisaj Jeremi an san tè l te ye jodi a l ap asfalte wout ki mennen vè ayewopò a san tè l te ye jodi a l ap asfalte desizyon sa yo yo pa fasil paske gen anpil moun ki di poukisa se chwa sa yo prezidan ap fè. Men si w bezwen kite yon peyi meyè pou pitit ou, pou pitit pitit ou, ou bezwen kite yon peyi meyè pou jenès la jodi a, fòk ou kòmanse konprann fò nou travay nan tout kwen ak rekwen nan peyi a. Menm jan baraj ap fèt nan zòn Savann Kare sou rivyè Maryon, menm jan. Zafè kouran sa m konnen depi yon moun pale de li talè ou pran nan kouran menm jan m pran desizyon pou mete kouran nan 3 komin chak mwa anndan peyi a nou kòmanse l apati de 15 janvye o 15 fevriye nou te gentan rive mete limyè nan 4 komin m vle pale de komin Titwou de Nip komin Ansavo. komin Tirivyè de Nip avèk komin Lavale de Jakmèl. E se pou sa lè m di mete limyè a, nou ba yo 12 èdtan pa jou e nou vini avèk on posibilite dot jèn ki bezwen fè antrepriz, nan bank. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. pa mari. Gade mizè malere y ap pase pou l ap lave, pou l ap fè jaden. Li marye, fanm nan pa deside fè anyen pou li. Rad mwen. E mwen k ap lave rad mwen. M pa gen moun ki pou koud mwen san mwen menm. Gade li fè! Gade li fè! Gade sa li fè! Gade sa li fè! Mwen bay yo tou. Yo fè mesye a fou. Fanm nan pa deside fè anyen. Pase pou mari a kon gason pou apre sa ou lage l nan savann nan. Pa gen moun ki pou koud moso manje ba li. Pa gen yon moun ki pou ba l. Pa gen yon moun ki pou lave rad li. Pa gen yon moun va lage l nan savann nan. Paske ou lage l nan savann nan ou kaka nan figi l. Ou degrade mari a ou krache nan figi l. Ou degrade mari a ou lage l nan savann nan. Fò w sere l rete konsa. Mwen m pap janm ka dakò. Izmazon, yon fanm ta betize Izmazon, m fin marye m fin fè sakrifis, m fè mèb, m fè sesi m ba li, aprè sa pou l kaka nan pitit, pou l kaka nan figi pitit mwen. Aprè pou l lage pitit mwen nan savann nan. Pa gen moun ki pou lave rad li. Pa gen moun ki pou fè se. Wa wè sa k pral gen. Mechan. Non sa m pa ka kite l. M ta vire dom male Martelly men m paka kite sa nan kèm paske e maye m maye se pa paye m te paye 2 timoun yo mèt te pote 10 goud ba yo e pa papa nou ki te ban nou 10 goud wi a men e papa nou ban e papa nou ban nou fò nou pran li paske papa nou gen rezon gras a Dye a Dye depi li kite avèm nou m poko janm tande li pran yon lòt fanm si l pa genyen m paka. Pouse l al estrèmite. M pa ka pouse l devan. Medam, silvouplè medam, medam. Hein! Lòt la fin marye wi mezanmi. Anba mizè pou l jwenn manje. Fi a pa deside lave pou li. Bagay la di, bagay la grav. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, lapèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun. Non pa mwen se fouco randevou kase demen maten pou yon lòt edisyon spesyal mwa bizou bizou one love.